Jounen jodi a pa sou kabann lopital li ye? Prens wè tout konvèsasyon sa yo kòman e timoun de sa obè a? Li pa menm ret, li pa menm ret, ret yon, yon, li pa menm ret 24 è de tan li mouri menm jodi a menm. Pase wè mis lan, mis lan ki nan men l lan, mis lan ki kap, kap pran swen sou kabann nan. Wi se zanmi m. Miss sa plen moun wè kay lopital la ki pase humm. Se gras a ou. Se a mwen menm. Depi w cho map fè w ri. E pa mwen ki te prefere e pa mwen ki te di w konsa me ki te prefere w miss lan. Mwen ki te sipere w li. M te di w konsa ke tèl miss tèl miss nan tèl lopital wap jwenn li pa vre. Elvis anko tou banm diw. Tou ta gen malè. Tou ta gen malè. Mwen pito m diw malè la. Ou ta va rele mis la. Epi pou ta va al nan lopital la. Pou ta va di men ki zak malonèt mis la ap fè. Ou wè wap fè w la. Bon ba m di sa menm avan w rive. Nan sewòm nan. Nan sewòm nan lap antre anba tè. Lap La pral jwenn la pral jwenn kouzin ou an ki te rele kòman ki te rele menm Nancy Eske w pa aprann tou On ti on ti on ti on ti Eske w pa aprann tou Eske ok Pandan w di ke li pa menm rete 24 heures de temps pou mouri e pa vre Eske bib sa w achte a rad sa w achte a soulye sa w achte a eske w pa ka pran kòb sa pou w manje pito paske m wè w ou kanpe devan m la ou plis ou sanble ak yon moun ki prèske trepase pase fanmi Sa vle di pou Debora gen ase kilo pou l rale m pou l fè m fè bak e wè m pral rele misye nan talè konsa paske wè bagay pou Debora sa fòk Debora peye m tout sa l fè m yo on dirè ke Debora pa konn ki moun mwen ye. Paske siw te konn kiyes m te ye anverite li pa tap ralem se tandel tande ap di me sam fè men li poko janm tande sam fè li poko janm wè sam fè li tande sam fè men li poko janm wè sam fè. Naïka pa moun. Ou wè misyon sa? Se Naïka map bel fe. Naïka map bal fel pou l fe misyon an pou mwen janm vle l la. Ou wè se Naïka map bat humm. Kom se Naïka ki te di koze, m pral fe yon Naïka paret yon bet nwa devan l.